Papa n ki nan syèl yo, ou menm ki te fann lanmè wouj an de anglouti lame Farawon, nan minit sa a nou leve lapolis nasyonal devan w k ap mennen yon operasyon andedan Vilaj de Dye, m ap mande w pou pwoteje yo papa. Ke chak grenn katouch y ap tire va tonbe Nan mitan vant bandi pou gaye kaka yo, pa kite yo ni tonbe atè, ni tonbe nan mi, pa kite yo fè kou rate. Menm jan lè pèp Filisten an t ap batay ansanm avèk Izrayèl, David ki te debake nan batay la, Li te ranmase senk ti wòch, grenn wòch li te mete nan flonn nan. Lè l te tire l sou Golyat, ou te dirije wòch sa a, li t al tonbe nan fontenn Golyat e l te sot tonbe, li pa t leve. Ebyen, papa, nan minit sa a, Ke chak grenn katouch polisye snaypè ap tire ou va dirije yo dirèkteman nan fontenn boul mikwòb Izo, Ti Lapli, pou site sa yo sèlman. Papa, m ap mande ou pou beni zam lapolis. Ke chak grenn katouch lapolis tire ba yo direksyon pou yo gaye kaka bandi. Egzèse dwèt lapolis, egzèse ponyèt yo, egzèse entelijans lapolis papa nan moman an. Pèp papa nou mande ou tanpri, fè lapolis pa gen okenn anvi, ke anvi gaye kaka bandi mete sekirite, ke tout ti fanm k ap rele polisye yo pou detounen atansyon yo papa nan moman an, Bay ti fanm sa yo mal mouton. Ke tout anbasadè ki konn ap rele pou di kanpe operasyon Alelouya papa Humm gra wi Ke tout anbasadè ki konn ap rele di lapolis kanpe operasyon lè yo preske fin pran bandi yo fè pandan yo ap pran telefòn nan pou malkadi pran yo senyè Ke nèg ki nan gouvènman ki konn ap finanse gang menm jan frè Jozèf yo te vann ni, apre kèk tan, ebyen, laglwa ou ta pral briye ann Ejip. Ebyen, fè gen yon pouse ki pran nèg sa yo ki konn ap finanse gang nan pandan lapolis ap fè operasyon, papa, pou yo desann, pou yo pral pote lajan ak bal pou bandi, pou lapolis tou gaye kaka yo lesyèl. Nan moman papa nou leve pèp ayisyen an devan ou kap soufri nap mandew pou mete pwisans ou nan manchèt nou yo poun mache pran bandi bandi nan katye popilè bandi nan primati Bandi nan ministè travay, bandi nan ministè afè etranje, bandi nan ministè kominikasyon senyè, bandi nan lasante, bandi nan ekonomi, bandi nan edikasyon, bandi nan komès, bandi nan anviwònman, bandi nan defans. Papa, nou leve pèp Ayisyen an devan ou. Ba yo entèlijans pou ke yo konprann yo dwe asire aryè lapolis. Kote lapolis fin tire yon kout bal, bandi a tonbe, ebyen pou yo menm yo rale manchèt yo pou yo fin fè rès la. Paske nou konnen lapolis pa gen gwo mwayen, yo toujou di yo gen mèg mwayen. Ban nou fòs pou n fin fè rès travay la pou yo pa gaspiye bal le syèl ke chak grenn katouch lapolis tire Amen alelouya ba yo direksyon Papa m ap mande w pou fè lapolis wè klè ba yo entelijans mete limyè ou nan w yo men kanta pou bandi yo le syèl fè yo wè twoub lè yo ap tire Papa, nou konnen oligak kòwonpi nan peyi Dayiti yo, yo pwisan anpil e yo ini. Fè batay pete nan mitan yo, lage dife nan kan dyab la lesyèl, epi nou menm ti pèp la ak manchèt nou pou nou fin fè rès la. Delivre pèp ou a, Senyè. Woyy papa nan moman Nou leve komisè muscadin devanw double puisans li Bali yon doub pòsyon lespri senyè gade non vide benediksyon sou komisè a vide vide vide vide vide vide lesyèl Bali plis lanmou plis entelijans plis sajès ouvri jel kondil papa poul kontinye fè travay la nan ni peyia. Papa Kè tout nèg kap pwoteje gang, finanse gang, avili yo non pou nou menm nou mache fin fè rès travay la paske n konnen mechan yo pwisan. Paske enpinite Senyè renye twòp nan peyi sa. Alelouya. Li lè li tan pou peyi a gen sekirite. Li lè li tan pou enpinite sispann renye. Nou mandew tout bagay sa yo. Woyy gade parenn o pwèl fiyèl boule met paw la ala tran. Zanmi paw fouco ki rantre lakay ou bonjour bonswa tout moun kijan nou ye Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a. Sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou Fouco. Medam matmwazèl e mesye nap ateri nan gonayiv popilasyon an fè bwa kale sou 4 bandi amen alelouya gen bondye men frèm ak sèm kap koutem avan menm m ba ou detay sa mwen vle ou konnen M gen yon bon nouvèl pou ou. He! Pou sa k ap prepare la a! Hum! E m santi ze a cho, li pa ka rete. Travay pa ou se pataje epi abòne. Paske platfòm tak 509 sipoze gen 1 milyon abòne. E fòk mesaj la delivre, fòk mizik la soti. Hey! Pral gen rèl kay makorèl. Kite m enfòme ou non. Bwa kale nan komin Gonayiv. Medam, matmwazèl e mesye gen 4 gwo bandi ki pase nan yon babekyou kominal jounen jodi a. 4 bandi sa yo pase anba flanm dife. an mòd pòt pawòl lapolis la nou te kapab di bandi yo mòtèlman bwa kale pèp ayisyen. Polisye yo leve maten an byen bonè yo tap ravitaye nan zòn nan e sa w tande a lapolis nasyonal pral kanpe 4 jenn gason ki tap pase nan bouk la. Lè lapolis kanpe mesye sa yo Yo jwenn zam T 65, yo jwenn katouch 7 pwen 62, yo jwenn katouch 2 pwen 56. Mesye sa yo ta pral livre zam ak bal sa yo nan baz kokorat san ras. Pataje, pataje, pataje pèp ayisyen en, ebyen nou bezwen konnen sa ki te pase nan peyi a. Pataje video a tout kote. Saw tande a la polis nasyonal pral mare nèg yo nan wonpwen gonayiv la mare yo mare nèg yo humm ebyen frèm ak sèm kap koutem la polis ap mache tchyatcha ansanm ak yo lap pran direksyon komisarya hehehehe popilasyon ki te swaf Bandi yo tankou tè sèk ki bezwen lapli, sa ki pral pase pèp ayisyen, yo di lapolis ranje kò w, yo pap yo rache 4 ti grenn yo nan men lapolis, pandan polisye yo kanpe yo ap gade, yo wè se manchèt, se wach wach, se kout wòch, se kout baton bandi ap pran, pandan yo menm yo kanpe ansanm avèk katouch epi zam yo nan men yo. La polis rete konsa lap gade li wè otèl olokòs popilasyon an gentan monte divès kawotchou gentan reyini e yo di men kote kawotchou sa yo gentan soti aprè yo fin mete bwa sou nèg yo yo pral pase yo kawotchou pèp ayisyen e fè babekyou ansanm ak yo mesye sa yo yo gentan rive kay baron. M ap raple w, depi plizyè mwa moun Gonayiv ap rele sekou baz kokorat san ras ki pa sispann fè yo monte maswife pa bounda. Moun Gonayiv, nou te kapab di zòn sa ki rele Gonayiv, se youn nan zòn ki ta sipoze pi sef nan peyi Dayiti, Site de Lendepandans. E nan komin sa pèp ayisyen ou gen gwo chabrak! Gwo gwo chabrak senatè Youri Latortue ansyen militè ki gen plan sekirite pour le peyi ki gen anpil taktik dènyeman la a li anonse l gen plan pour le peyi epi men moun Gonayiv la a Yo nan pwoblèm pou sekirite. Baz kokorat san ras ap bay pwoblèm. Epi senatè a poko janm mete plan pou l di men kisa n ap fè, men ki taktik n ap anplwaye pou n elimine gang yo. Si ke lakay ou pa sef, eske plan sekirite sa vrèman li pral mache pou tout peyi a? Oubyen plan sekirite a se pou 9 lòt depatman an, men depatman Latibonit pa ladan? La charite byen òdone kòmans pa swa menm senatè. Ala traka pou lave kay tè. Medam matmwazèl e mesye, a chak fwa ebyen ou pral nan operasyon bwa kalee gon priyè pou resite sou manchèt la. An ale pastè manchèt. Pa bezwen fèmen je w non. Ok alelouya. Kite je w kale. Gade agoch, gade adwat. Gade agoch, gade adwat. W ap repete ansanm avè m. Senyè, men manchèt mwen. Alelouya! Beni manchèt mwen an, Senyè. Beni manchèt mwen an, Senyè. Pou lè m ap sèvi avè l. Kont on bandi. Ke m voye l devan. Ke m voye l dèyè. Nenpòt jan m voye l. Pou l koupe vyann. Pou l koupe zo. Pou l gaye kaka bandi. Alelouya! Senyè, Senyè, men manchèt mwen. M oblije genyen l. Jezi te di m achte l. Jodi a se lè pou m genyen l. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse ponyèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse dwèt mwen. Egzèse entelijans mwen. Egzèse entelijans mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Sèvi ak manchèt mwen. Pou koupe vyann. Pou koupe vyann. Pou koupe zo. Pou koupe zo. Pou koupe mwèl. Pou koupe mwèl. Pou gaye kaka bandi. Pou gaye kaka bandi. Amèn. Alelouya! Ou mèt met manchèt la nan plas li e ou mèt chita. Alelouya! Alelouya! Medam, matmwazèlz e mesye n ap debake nan departeman Nip, komin Miragwàn. Komisè Muscadin jounen jodi a ankò yon lòt fwa, ebyen fè bwa kale sou yon bandi. E komisè a voye gwo mesaj bay moun Jakmèl ansanm avèk moun Tyòt. Selon komisè a gen anpil bandi nan baz Ti Makak ak baz Gran Ravin. Mesye sa yo ki pase pa Jakmèl, y al tonbe Tyòt e sa w tande a, yo ap gaye kò yo anba raje a pou ke yo al bout sou fontyè Repiblik Dominikèn, Ayiti. pou yo rantre kay vwazen. E yè medam matmwazèl e mesye, otorite dominiken yo nan nivo Malpas remèt 5 endividi a otorite ayisyen yo, mesye sa yo ki tap rantre ilegal sou teritwa dominiken yo, ebyen pèp ayisyen, dirije yo twouve yo sispèk, yo mare yo, yo remèt yo bay lapolis. Nap rantre nan Pòtoprens nan fyèf chèf de gang Izo. Plis pase 3 jou lapolis nasyonal ap mennen yon operasyon andedan an, anpil sòlda tonbe. Gen yon bandi ki rele Tizo, misye se youn nan gwo sòlda anndan an. E tande non l, misye rele Ti Izo pèp ayisyen. Ti Izo sa a, se youn nan bra dwat boul mikwòb Gwo Izo, Se konsa li ye nan baz izo la polis kap gaye kaka bandi. Ebyen medam matmwazèl e mesye fok mwen di ou. Kontinye lapriyè, kontinye jete dlo pou lapolis. Yè swa a, anpil nèg nan kan enmi an rete atè wi e m ap mande ansanm avèk lapolis, sitou sa k ap siveye komisarya yo pou yo trè trè pridan. Rete trè trè vijilan. Paske nou konnen pa bor isit, nèg yo gen pil anpil taktik. E moun ki rete bò komisarya yo, li trè trè zenpòtan pou nou file manchèt nou, pou ke nou chache baton nou. Paske kote lapolis ap frape baz Izo kif kif san kanpe, Ebyen atansyon bandi sa yo ki gen lòt alye pou defokis lapolis anba a yo ka deside atake komisarya lapolis silvouplè mete kontwòl sou vitelòm chèf polis la zanmi vitelòm mete kontwòl sou li sèl ti konsèy nou te kapab ba ou donk medam matmwazèl se mesye ou kapab raple ou nan jou pase yo Jeff vitelòm. Mesye sa yo soti, deklarasyon yo pa diferan. Moun Tabar, moun Kwadèboukè, file manchèt nou, rete veyatif, paske bandi yo gen plan yo. E, moun Taba silvouplè, veye paske ou wè mouvman Bwa Kale a, fòk nou pran anpil prekosyon, fòk nou fè anpil, anpil atansyon, Pou ke bandi yo pa vire l nan men nou ant batay gang a gang, jan ke Vitelòm ak Jeff te di l nan jou pase yo. Paske se sa nèg k ap pwoteje gang yo bezwen. Yo vle kraze mouvman an pou ke yo kapab jwenn entèvansyon militè. Medam, matmwazèl e mesye, se moman pou nou tande Kòmanse sou boujwa sal ak politisyen malonèt. Amen! Aplodise silvouplè. Mèsi pou im nasyonal la. Bwa kale nan gran nò peyi a medam matmwazèl e mesye, 9 endividi pami yo 2 fanm ki te nan yon otobis lapolis arete yo yè 12 me a. Kout filè sa fèt Pa twò lwen Kafou Milo, nan Kafou Pre, yo mare moun sa yo nan yon kontwòl woutin, selon pòt pawòl lapolis la, ki se enspektè divizyonè Harold Jean. Selon enspektè a, pasaje sispèk sa yo t ap pran direksyon Repiblik Dominikèn, yo te fè konnen anvan Yo se moun Leyogàn e lè lapolis kòmanse krake yo medam, matmwazèl e mesye, yo pral deklare se nan Vilaj Dedye yo soti. Aktyèlman la a, yo nan komisarya e fòk mwen di w, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, SDPJ nan kontinye ap kizine mesyedam sa yo e n ap tann santans yo nan jou k ap vini yo la a. Depi se vòlè sa yo pèp ayisyen en se bwa kale kap ret tann yo. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Frèm ak sèm kap koutem m gon nouvèl pou ou. Pandan dènye moman yo la a li trè trè zenpòtan pou popilasyon an pran anpil anpil prekosyon paske marengwen ap vole Nou pa konn ni mal, nou pa konn femèl. E mesye yo silvouplè, li trè trè zenpòtan pou ke nou trè veyatif nan lari a. Gon seri de bèl fanm nou konn ap gade, se bèl malè yo ye. Gen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen, yon sitwayen k ap esplike Koman yon limena manke fè kidnape l. E ou ka andedan lakay ou frè m ak sè m kap koute m, gon moun ki vin rele w, moun nan pa konnen non l just vin rele w, li di w men gon moun kap mande pou ou, epi lè w debake, sa ki pase, moun sa a se kidnape li vin fè kidnape w. M pral rakonte w yon istwa e m pral ba w imaj tou. aksyon sa ki pase nan Petion Ville medam matmwazèl e mesye. Ou kapab wè son bèl limena ayayay gen Bondye. Bèl ti grenn nèspa? A wi. Son bèl limena first class. Ebyen pèp ayisyen Dèyè ti videyo sa, dèyè bèl limena sa, gon istwa ki pa piti ditou ditou. Nan zòn Petyonvil, selon sa sitwayen an fè nou konnen, li te rete lakay li nan dat ki te 4 me a pèp ayisyen. Li te anviwon 8 è nan aswè, epi gen yon vwazin ki bò lakay li a ki vin rele l. Ebyen, rele, vwazin sa vin rele l, li di l mari l ap mande pou li. Donk, kòm etandone Vwazin nan ki vin rele l la. Mari vwazin nan s on doktè pèp ayisyen. Dabitid, lè doktè a voye rele li, se paske doktè a konn pa byen. Paske doktè a soufri maladi sik. Ebyen, misye ki abitye kouri ale lopital ansanm avèk doktè a, ki sa l pral fè, frèzesè byeneme? Ebyen, li tou pran kle li, li pran bous li, epi l soti, l ale kot vwazin. Pou pwoteje idantite sitwayen an, n ap rele l Simeyon pèp ayisyen. Lè vwazen Simeyon rive kay vwazen k te voye rele l la, li jwenn de moun k ap pale. Doktè a ansanm avèk on dam. Li di bonswa e dam nan deklare, A m ap chèche yon sèten Simeyon, yon zanmi mwen ki rete nan zòn sa a. Men, vwazen Simeyon ki parèt, fi a di l ap chèche Simeyon, li pote menm non ansanm avèk moun ke l ap chèche a, men, Moun sa kap pale ansanm avek doktè a doktè voye relel pou li al pa konn fi a ni an pent ni an penti. Fi a kontinye bay detay li di konsa wi se simeyon map chèche yo dim li rete anndan li gon aylux blan e efektivman mesye a gon machin konsa. Li di mwen menm mwen soti anlè fò jak. Donk, se pandan m ap soti anlè a m ap desann, machin mwen pran pàn. Sa vrèman deranje m, mwen rele moun pou vin remoke machin nan, men m peye non m poko fin peye machin nan. Donk, li pase tcheke Simeyon silvouplè pou ke li kapab ede l pèp ayisyen. Lè vwazen Simeyon li menm fin tande dam nan, Li pa konn fi a ni an pent ni an penti. Peyi a pyeje, misye ap vire do l pou l ale. E lè sa, vwazen ak vwazin ki te rele l la di ebyen, gade sa w ka fè. Ede dam nan. Men bèl dam. Rapidman pèp ayisyen, dam nan kòmanse pale franse. Se franse ak angle sèlman dam nan ap pale, selon sa sitwayen an esplike nou. L ap chèche kapte atansyon mesye a pou mesye a konprann ke li pa nenpòtre ki. Eske tu comprends? L ap di Simeyon ede m, ede m. Donk, mesye a li menm ki pa t menm gen lajan sou li, misye gen sèlman 25 dola ameriken ansanm avèk 1500 goud. Dam nan di l konsa, li bezwen 10000 goud pou l peye moun k ap vin remoke machin nan frèzesè byeneme. Kounye a la a, medam, matmwazèl, zemesye, sitwayen an pral poze limena kesyon pou l di l, men se ki kote machin nan an pàn nan? Fi a di l konsa, Bò restoran Mak 12 wi. Restoran sa ki twouve l tou prè Giant nan Petyonvil, frèzesè. Eleman di, Pa gen pwoblèm. Ebyen, nan zòn ou di a, se kote mwen konnen. Papa m gen yon kay ki tou prè a. Ki sa m kapab fè pou ou? M ap fè pran machin nan, mete l nan lakou a, epi nan demen w a vin chèche l. Kòm lap ta. Fi a di mesye a non m pa konn papa w m pa aksepte. Men ou vin kote m ou vin mande pou ou vin ou vin non zòn ou mande pou moun ou pa jwenn moun nan m pa konnen w. Epi m chwazi ede w ou konnen nan ki zòn ou t antre a. Ou te ka aksepte kite machin nan epi nan demen ou vin chèche l. Fi a di non li pa konn papa e l gentan rele moun pou vin remoke machin nan. Men, pèp ayisyen m vle yo konprann, Simeyon sila a, l ap travay nan lapolis. Se sa l fè nou konnen. Ebyen, medam, matmwazèl e mesye, misye di dam nan konsa, Ebyen, si tout fwa ou pa santi ke w an sekirite, m ap rele yon bakòp polis, Pou fè remoke machin nan, yo ap mete l nan komisarya Petyonvil la, yo ap depoze ou lakay ou. Dam nan di, non, non, non, non, non, pa bezwen rele lapolis. M deja fè moun deplase pou ke yo vin pran machin nan. Kèt, misye vin konprann on lòt bagay, li di, bon, m ap rele lapolis pou ou pa aksepte, m di w m ap mete l lakay mwen ou pa aksepte, men sa k ap pase konsa? Ebyen medam matmwazèl e mesye, pandan misye kanpe deyò a nan fè nwa ansanm avèk dam nan, bèl dam, li gon bèl wòb sou li, wòb byen chè, e dam nan chaje ansanm avèk bijou, se sa sitwayen an fè nou konnen. Misye pral di dam nan, kòm etandone m di w m ap tcheke lapolis ou pa aksepte, M di map mete machin nan kay papa m ou pa aksepte ebyen mwen genyen sèlman 25 dola ameriken ak 1500 goud men m genyen kèk fich gaz kèk fich gaz nan machin mwen map ba ou yo donk medam matmwazèl e mesye nou kapab gade imaj sa. Donk, sa a se machin sitwayen an ki kanpe devan an, sa se dam nan ki bò machin nan. Ebyen pèp ayisyen, sa ki pral pase? Dam nan pral di misye konsa, A, ebyen ou mèt ban mwen yo. fi a bay misye, misye bay fi a 25 dola ameriken an, li ba li fich gaz, e non sèlman sa tou, li ba li 300 dola ayisyen an. Epi l redi fi a ankò, si tout fwa ou pa an sekirite, kòm l ap nan nwit, m ap rele yon bakòp, fwa sa, se pa pou al pran machin nan mete nan komisarya a, men pito se pou kapab pran machin nan, se pou kapab pran ou al depoze ou lakay ou. Dam nan di non, li pa bezwen bagay konsa. Sa ki pral pase nan dosye a, lè misye wè sa l di kèt, la a gon bagay ki pa dwat frèzesè. Rapidman ki sa li pral fè? Li travèse anfas la, gon zanmi l ki rete tou prè a, Zanmi sa ki gen kamera lakay li, li te pakin yon pikòp devan kay zanmi an paske pikòp la te gen pàn gaz pèp ayisyen. Li di zanmi an konsa, monchè mete kamera w la sou mwen byen fokis li, byen kadre l sou mwen, mwen deyò a ansanm avèk on dam, m pa fin twò konprann dam nan. E sa w tande a pèp ayisyen, Zanmi an pral fè sa polisye a mande l la. Donk, se pou yon polisye l ap travay nan lapolis. Li pral fè sa ke zanmi an mande l la. Li fokis kamera a sou li menm ansanm avèk fi a ki deyò a. Ebyen medam, matmwazèl e mesye, dam nan fin pran kòb la, Li pran fich gaz, paske misye pa t genyen dimil goud pou l bay fi a. Li ba li vennsenk dola ameriken, li ba li tou, li ba li mil senk san goud la, e non sèlman sa tou, li ba li de fich gaz. Lè fi a prale, yo chanje nimewo telefòn, e dam nan pral di l konsa li rele Rachel. Dam nan deplase vre, li ale fè wout li. Epi misye li menm, li rantre lakay li. Kèk minit apre, ebyen, telefòn misye pral sone, paske l te chanje nimewo ansanm avèk fi a. Fi a di l konsa, a, Monchè yo pa pran fich gaz la nan menm nou? I di l konsa, Ebyen, sa w te vle, m ap pote fich gaz yo pou w paske yo pa pran l. Simeyon di l konsa, A, ou mèt kenbe yo, ou ka fè lòt moun kado yo paske s on byen m t ap fè. Ou mèt kenbe yo. Men pèp ayisyen, misye ki pa tèlman fin konprann fi a kisa l pral fè? Li deside pran yon lòt machin, kòm etandone dam nan te di l konsa, se bò mak 12 machin li anpàn. Dam sa ki t ap site non yon pakèt gwo moun nan Petyonvil gwo boujwa l konnen. E dam nan te genyen yon iPhone Dènye nivo nan men l, dènye nimewo gwo Samsung, 2 telefòn pèp ayisyen. Rad ki sou li, mesye a eksplike ke rad sa vann nenpòt 6 a 800 dola ameriken, bijou pèp ayisyen se or, cheve dam nan yon bagay ekstraòdinè, li pa ka fin konprann fi a. Fi a di l konsa. Ebyen fich gaz la moun yo pa pran se ke li te jwenn ansanm avèk mèt restoran Mack 12 la, ebyen li ba li kòb la li peye moun yo. Misye deside pran lòt machin pou l fon monte anlè a pou l al gade vrèman eske sa dam nan te di a se vre. L al mennen ankèt pou l konnen Kiyès moun sa te ye? Paske l pa konprann fi a, li di l ap rele lapolis, on peyi ki gen pwoblèm sekirite etsetera dam nan pa vle rantre dosye lapolis nan koze l. Ebyen medam matmwazèl e mesye, pandan misye pran machin li l ap monte l ap monte, lè l rive nan koub anba montay nwa, bò kawach la sa ki pral pase? Ebyen, gen yon moto ki kwaze devan l. Moto sa ki kwaze devan l epi limyè moto a tèlman fò, li kanpe. Epi moun ki sou moto a menm wè l pa ka wè vizaj li. Epi moun sa a pral di misye, Yo, patnè m, retounen lakay ou menn. Retounen lakay ou. Ou twò bon moun pou m ta fè w sa. Ou pa wè fi a se kidnape l vle kidnape w? Retounen lakay ou patizan. Eleman sa ki ta pale ansanm avèk nou twò, ki ta pale ansanm avèk nou pèp ayisyen. Misye fè nou konnen l tèlman sezi, ebyen sa ki pral pase se ke pou l derape machin nan, pou l kase tèt tounen, Machin nan mouri 3 fwa anba pye l tèlman l sezi. Dam nan ki te di o wi, li rele Rachel, misye pral kòmanse fè rechèch nan aswè, menm dòmi l pap dòmi. Ebyen ki sa ki pral pase, li monte sou rezo sosyal yo, l ap chèche Rachel. Li pa janm jwenn Rachel. Menm moman li te gon zanmi l ki gen biznis, ki gen moncash tou, li tcheke zanmi an. Tcheke l tcheke zanmi an, li voye nimewo dam nan ba li, li di l, patizan, tcheke nimewo sa pou mwen non. Tcheke nimewo sa pou mwen, gade ki non ki anrejistre sou li, pandan ou fè kòm si w ap voye yon kòb sou li. E lè sa a, zanmi an pral jwenn nimewo a te anrejistre sou yon non ki rele Womela Tousen. Se pa t Rachèl. Li di, O, Romela Toussaint, ebyen sa ki pral pase, medam, matmwazèl e mesye, hen, misye pral kòmanse chèche sou Facebook, sou Twitter, sou Instagram, kiyès ki rele Romela Toussaint. E efektivman, li pral jwenn ni sou Instagram, li pa jwenn ni sou Facebook. E kont Instagram li genyen an, se yon kont ki private, Donk, medam, matmwazèl e mesye, dam sa a k ap mache opere, lè misye kontinye ap mennen ankèt sou dam nan pou konnen èske pa gen lòt moun ki te viktim, gen moun ki fè l konnen dam sa konn lwe kay nan men yo, li bay randevou pou ke moun mèt kay la vin chèche kòb la, Ebyen lè mèt kay debake poul vin chèche kòb sèke lè yo vini yo jwenn kay la konplètman vid fi ale. Donk frèm ak sèm kap koutem sitwayen nan peyi dayiti li trè trè zenpòtan zafè yon moun debake lakay ou pandan dènye moman la sitou nan pòtoprens poul diw konsa lap mande pou li bezwen entèl yo dil entèl se nan zòn sal rete Ou menm ou ka viktim e non sèlman sa tou, pou moun li vin mande a, li ka viktim tou. Gon seri de nèg depi yo wè fanm kap yo pran van. Grena yo panse pi rapid ke sèvo yo. Mesye li trè trè enpòtan, paske si sitwayen an te di nan nwit la, ebyen pa gen pwoblèm non madam, bon mal depoze w. Ebyen yo tap tou depoze la pat sou li, yo tap tou kidnape l. Jan ti pwovèb kreyòl la di, bèl fanm, bèl malè. Mesye li trè trè zenpòtan pou ke nou rete veyatif pandan dènye moman yo la, marengwen ap vole li, nou pa konn mal, nou pa konn femèl, e souvan moun sa yo parèt, se moun ou pa ta panse, paske yo ap pale pil franse, angle, Yo entimide w, yo mete w nan ti soulye w, yo fè w sezi. Sa vle di se yon moun ou pa ka pa rann sèvis paske fason l ap pale ansanm avè w la. Men fèt atansyon e pran prekosyon, frè m ak sè m k ap koute m, avèk yon seri de moun k ap debake vin mande ou sèvis, avèk yon seri de moun k ap debake nan yon seri de zòn trè nice, trè cute paske pandan dènye moman yo la, operasyon Bwa Kale lanse Gon seri de bandi yo pap ka rantre al kidnape moun men yo kapab itilize fanm pou yo fè jan de aksyon sa yo. Donk, an se sans, mesye, medam, li ekstrèmeman enpòtan pou nou rete vijilan. Medam, matmwazèl e mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo kap rete. Pou dou sonje mesye sa a. Men prezidan nou an wi pèp ayisyen. Andre Michel. Li pare tap plis ap li. Sou fatige la fok ou chita wi. Nou pare. 1 2 3 4 Je suis Maître Joseph Mécène Jean Louis. Frè pèp ayisyen men sa politisyen yo fè wi atò ti konpè sa nou poko panse pou li pou n bal bwa kale pal. Ala trè kab wi. Men a ki sa wi yo redwi nasyon an. Lè nèg yo bezwen pran pouvwa. Lè ke yo bezwen al vòlè nan tèt leta. Yo prè pou yo fè tout betiz. Kote mesye sa a. Majistra de karyè. Le jij le pli ansyen. Adje lavi sa wo. Lè politisyen nan peyi dayiti. bezwen al vòlè pèp ayisyen yap fè tout bagay menm madanm yo a pitit yo yap bay kounya la pou al pou yon jij le plu ansyen jij sila pou ap fèl fè makak kore pyel ak blòk Pou l vin prezidan ki peyi yon peyi tankou ayiti. de la Cour de cassation de la République suite à la résolution du pouvoir judiciaire formellement constatant formellement. Menm li granmoun nan paka li. Epi se granmoun sa a ki tap vin prezidan peyi dayiti. Nou soti nan mecène 1 nou pran nou ariel mecène 2 ala traka pou lave kay tè. Ant blan ansanm avek ayisyen kiyes ki pi pa renmen ayiti? Hein? Rezolisyon. Suit a la rezolisyon. Men, men moun, men moun kap panse, men moun pèp ayisyen kap di, wi si pa gen entèvansyon militè pap gen eleksyon nan peyi a, epi nou kite gwo koure sa yo la yo ap ranse toujou nou poko panse yon bwa kale pou yo. Drapo yo nan blòk hahahaha e kore yo kore vye drapo peyi a wi mesye non pèp ayisyen li enpòtan wi pou n re tande re gade diskou sa yo a se lè n kenbe nèg sa yo fason n ap ba yo bwa kale a chak mo ki monte nan tèt nou pou n frape yo pase nèg yo kriminèl amò men pou sa yo kraze yon peyi a wi. Epi yo ap ranse toujou. Yo ap pale nan figi moun toujou. Map konte pou ou wi ap 4 1 2 mete yon pi dwat Menm kanpe granmoun nan paka kanpe. Sil avanse lap tonbe. Epi prezidan peyi dayiti. Epi Andre Michel kontinye ap ranse sou moun. 1 2 3 4 Je suis Maître Joseph Mécène Jean Louis, Magistrat de carrière, le juge le plus ancien à la Cour de Cassation de. Sa se nan peryòd e 2021 wi nan mwa fevriye. Lè kou sa pa pase epi 7 jiyè yo pral touye Jovenel Moïse lakay li. Ou te vin mete mesye sa. Mesye sa pèp ayisyen. Ou ka konprann? Vòlè ak oligak nan peyi dayiti, politisyen visye, yo pa janm vle pou ke gon moun ki gen kapasite k pou reflechi nan tèt peyi a. Men ye, men yo toujou bezwen de kakatwen, yo toujou bezwen de maryonèt kòm Mécène Jean Louis Kòm Ariel pou sèlman parèt di men si, men si, men si, se moun konsa, vòlè nan peyi Dayiti, oligak kòwonpi, politisyen kòwonpi, ravèt politik tankou André Michel, mikwòb politik Se moun sa yo toujou bezwen pou yo mete nan tèt peyi a pèp ayisyen. Ou pa wè kounya eske l revandike? Eske l di w pèp nan grangou? Premye Non. ribrik, Suite à la résolution du pouvoir judiciaire, le CSPJ, constatant formellement la fin du mandat constitutionnel du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, ce 7 février 2021, je déclare hmm. accepter le choix de l'opposition et de la société. Comme on a vu ça toujours. Pase si w gen kouray gen kèk mo w ka wè, kounye a la pou granmoun nan gen yon ti bout papye pou l kenbe yon bagay l ap tranble l prèske tonbe pou l vini l di w m aksepte chwa opozisyon an pou m prezidan. Sa vle di menm si yo fou, menm si yo ap poupou sou yo pèp ayisyen yo tout bezwen Vin prezidan peyi dayiti. Ala peyi savann mesye se peyi sila. Pestivils pou pouvwa mon peyi pou pouvwa servir mon peyi kom prezidan provizwa de la tranzisyon de rupture. Ayayayy. Talè nap fon dezyèm plan. Kounya la fò gade kamera a plis. Li parèt ap plis ap li. Atò on prezidan poko fè 2 minit ap li. Prezidan gentan fatige hahahaha eehh on prezidan an prezidan peyi dayiti on peyi k toujou cho. Prezidan an poko fè 2 minit ap li. Andre michel ap di sou fatige ou mèt fè ti fè ti chita sou fatige mesye le prezidan men nan kisa nou pran tande atò nou kite se moun sa yo kap panse pou nou nou pa ba yo bwa kale ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sila medam matmwazèl se mesye jan ke n te anonse nan jou pase yo ebyen. Nap kapab patisipe nan emisyon an aswè a la a pou di nou aprè bwa kale a fin pase pran bandi yo sou kiyès ou ta renmen bwa kale a rive pèp ayisyen le nimero 305 731 67 42 wap kapab rele pou patisipe ansanm avèk nou aprè bwa kale a fin pase pran bandi yo ki politisyen ou ta renmen bwa kale a rive sou yo paske se pa sèlman bandi yo a sapat yo men fòl pase pran bandi a kravat yo tou e medam matmwazèlz e mesye sa ki pase nan gonayiv la wap gade moun lapolis depoze lapat sou yo popilasyon an pral bay bwa kale a wap gade sitwayen yo ti pyè yo tou blanch men wap di men sak pran moun yo ki fè yo al antre nan jan de dosye sa yo ala traka pou lave kay tè papa. Medam, matmwazèl ze mesye nou gon premye zanmi an liy nap di alo bonswa. Alo bonswa fouco koman w ye. Bonswa koman w ye eske tout bagay anfom. Sa fè lontan nou la tout bagay anfom gras bondye yon sèl yon sèl rezon yon sèl rezonman liye ze bwa kale. Ayayay gen bondye. Bwa kale toupatou toupatou tout kwen tout kote n pase ayiti viktwa e viktwa se pou. Viktwa pou pèp souveren. Viktwa pa pou lòt moun viktwa se toujou pou pèp souveren. Alelouya gen Bondye. M tande Orguy Bertho tout la jounen, m tande Bertho tout la jounen, m tande nou tout tout la jounen. Map travay, kas mwen nan zòy mwen map tande. Sa fè plezi. Mèsi, mèsi pou sipò w fanmi. Nou pa ka rete bwa kwaze. Nou mande pou tout pèp ayisyen an pou yo kenbe, rete solidè Mache sou bandi, mache sou vagabon e batay la pap fini non. E batay la poko ap fini paske batay la long anpil. Amen. Nap kontinye avanse. Nap kontinye avanse. Ou wè apre nou fin pran ti bandi a sapat yo, nou gen pou nal pran bandi a kravat, bandi a kòl. Politisyen do kale epi apre sa pou nou mache pran pneu kpo lanvè a yo. Merci Fouco kenbe la Bondye beniw fè travay la kontinye pa lage. Merci merci fanmi pou patisipasyon. Ok Fouco. Dakò. Allo bonswa. Allo. Hey Fouco koman w ye? Nou anfòm gras a Dye koman lavi a e ki kote wap koute nou? Miami Florida. Sa fè plezi. Apre. Yes. Sa map di nan emisyon sa jodi a sè la fò pèp la trè vrèman vijilan paske sa si pèp la chita konnen se se bandi a sapat yo sèlman yap pran yo pa chache pran nèg otoro yo lap vin pi mal pou pèp la wi e yo ap sibil wi yap egrèt ke yo te tiye bandi yo paske gwo toro sa yo yap al vin fè plis pepinyè toujou de sa nou wè la lap pi grav pou yo. Efektivman. Fò pèp la fò pèp la mete tèt li e pa sèlman se a sa fat la pou yap pran se pou yo pa ki pran lòt towo yo tou mwen mwen pa panse de lòt towo yo ou fè anpil efò beton fè anpil efò menm pa wè yap fè efò yo menm. Donk ou konnen nou la pou nou motive moun yo pou ke nou kapab kontinye avanse. Antouka pèp gonayiv la chapo ba pou nou respè pou nou ankò mèsi fouco. Sa fè plezi mèsi pou patisipasyon w fanmi. Ok bye. Allo bonsoir Allo Allo bonsoir Allo Allo Bonsoir chère madame koman ou ye koman la vie a ye ki kote wap koute nou Sa se fouco sil te plè Effectivement se fouco Fouco koman ou ye la chérie Nou anfom gras a Dieu koman la vie a ye ki kote wap koute nou. Map man koute w Fort Lauderdale dale. Sa fè plezi. Fouco ou konn ou konn poukisa m rele w Fouco? Non ou poko dim non. E bay bra kale a m te tande vitelom te di konsa e re kòman nèl e nè zokiki Ki te konn pale avèy nan telefòn kounya m tande se menm zokiki sa ki bezwen avyon pou yay pou yay bay vitelom silvouplè premye moun bezwen yo bay bwa kale a se zokiki rene ee m pa sonje non mesye sa se zokiki m bezwen yo bay bwa kale andre michel m bezwen yo bay bwa kale don kato m bezwen yo bay bwa kale michel mateli avèk tout timoun la yo m bezwen yo bay bwa kale. Agiel Henry m bezwen w bay bwa kale tout nan tèt m bezwen w bay bwa kale. Ayayay Mèsi pou patisipasyon w. Mèsi anpil freo. Donk zokiki se pou lapolis lap achte elikoptè a. Alo bonswa. Alo wi. Bese volim televizyon w ki bò lakay ou silvouplè. Hein? Bese volim televizyon w ki bò kote w la tanpri. Ah ok ok ok ok. Alo? Ou pre, ou pre, ou pre TV a toujou, fanmi? Alo? Alo? Alo, bonswa? Bonswa fouco bon bagay. Koman lavi a ye koman sante a ye. E byen gras a Dye nap beni e pandan nap tande w depi New York City Queens. Sa fè plezi sa fè plezi di nou nou pale ansanm avèk nou menm ki deyò peyi a kap soufri ki koman ou ta vle mouvman bwa kale a avanse Monchè bwa kale sa e pa dous li dous ankò monchè son bon bwa kale aprè bwa kale sa fin pran bandi yo menm jan m sot wè w ap pase videyo a fouco an verite fò yo pa kite andre michel dèyè fò yo pa kite don kato dèyè fò yo pa kite youri latòti dèyè fò yo pa kite tout bann vòlò sa yo bann ansyen senatè k t ap kraze palman an dèyè fouco tanpri Kontinye pase mesaj la mwen. Kontinye pase ti videyo sa pou raple pèp la kòman yo te redwi pèp sa an erè. Yo te mete yo nan manifestasyon pou di barikad se avni yo. Men avni pèp la tande jodi a. Se sa k fè m kontan m wè pèp la je l kale kounye a l ap ba yo bwa kale. Yo manje jojo! Babay! Sa fè plezi! Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Dakò! Babay! Allo bonsoir. Hello. Bonsoir fanmi koman ou ye koman lavi a ye. Mwen la wi e ou menm fouco. Nou trè trè byen gras a Dye ki kote wap koute nou e koman bwa kale a rive bò lakay ou. Ah map koute w nan New Jersey. Sa fè plezi. Se sa. Bon, sa mwen menm mwen ta renmen di, m konnen m pa gen anpil tan, ou gen anpil moun sou liy nan. M gen plis ke 50 an Ozetazini. Papa m gen 60 an Ozetazini. Peyi a pa janm ranje pou nou tou te ka retounen. Chak fwa n fè yon efò, gen maladi, gen pwoblèm, gen tèt chaje. Bwa kale sa a pa kapab kanpe. Sa se yon dezyèm revolisyon ki ap fèt anndan peyi a ki pou baye peyi a endepandans li. Nou tout se pou n rete vijilan, tèt kale, tèt an plas pou nou kapab fè chanjman ki nesesè ki pou fèt anndan peyi a. Sa fè plezi fanmi. Mèsi pou patisipasyon w. Ok, mèsi. Dakò. Alo, bonswa? Alo? Allo bonswa Allo Allo Allo bonswa koman ou ye fanmi ki kote wap koute nou Ahh m ta sipoze koute w Orlando la men m deplase m nan New York la kounye a map tande w la Dakò koman lavi a ye Ahh lavi a boule byen paske bwa kale a ap byen pase an Ayiti. Sa fè plezi. E apre bwa kale a fin pase pre bandi yo ki sou kiyes ou ta renmen bwa a fon pase? Ah! Mwen menm, m wè moun yo kapab, m wè anpil moun yo kapab ap fè piblisite anba live la la. Men m wè moun yo kap kanpe yo, m wè yo pa di anyen. Don Kato, m bezwen konnen Don Kato ki te di konsa, o, o, mango a mi an. M bezwen konn sa moun yo kapab fè avè misye. Eske moun yo kab nan geng ou byen eske moun yo kab sipote geng? Paske mwen menm soti nan nò peyi a, sa vle di moun yo soti tou prè okap, sa vle di moun ki konn vwa m ka konnen kotem soti okap, kotem gou la, men premye moun pou yo ta bay, moun okap depi yo kanpe la, moun pou yo ta bay bwa kale, premye moun pou yo ta bay bwa kale se ti toto yo rele, kòm m pa renmn don kato a, Al di se pou premye moun pou yo ta bal bwa kale a se misye silvouplè fe sa pou mwen. Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Ok mèsi. Alo bonswa. Alo. Fò ti bese volim televizyon ki bò kote w la silvouplè. Alo. Hello. Bonswa koman w ye fanmi koman lavi a ye. Nou trè byen, son ti pitit m gen ki gen 10 ans ki renmen w Sa ki fè toujou plezi. bezwen salye w m pral pase w li. Mesi Ok, pou pa gen feedback. pwoblèm. Bonswa! Bonswa kòman ou ye ou anfòm? Wi. Kòman lavi a e tout bagay ok? Wi. M kontan tande w wi. Mwen kontan tande w tou. Dakò trè chè. Oh my God! Fouco m renmen w Fouco, bon travay Intelpa. Merci merci pou patisipasyon w. Ok bye. Dakò. Alo, bonswa. Alo? Alo, bonswa. Bonswa trè chè, kòman lavi a e ki kote w ap koute nou? Kòman bwa kale ap frape bò lakay ou? M ap koute w Phoenix, Arizona. Non mwen se Joni Blan. Sa fè plezi. Aprè popilasyon an fin pase pran bandi a sapat yo, kòman w ta vle bwa kale a rive sou bandi a kravat yo k ap kraze peyi a? A, m pa kache di w sa Fouco, ban m di w, e pou yo, e mache pou yo mache sou fyèl yo. Pase se yo menm ki, Se mache pou yo mache sou fyèl yo. Mache sou fyèl yo, pete dan yo, pran yo tou vivan, mete dife sou yo. Se sa k Bwa Kale a. Ayayay madam Paske ban m di w, se pa dat mwen deyò m ta renmen antre nan peyi m, m ta renmen viv byen nan peyi m, m ta renmen alèz nan peyi m ye. M gen prè de 25 an deyò m ap viv Ozetazini, m ta renmen al nan peyi m al bwè bon jan dlo kokoye. M ta renmen pase sou wout Matisan, m ta renmen al benyen nan lanmè. Ou konprann sa m vle di w lan Fiko? M santi Ou santi ou santi ou santi pwoblèm nan pa vre? E se pa mwen e pa nou e pa mwen menm sèlman. Gen anpil moun, gen anpil moun k ap viv andeyò lakay yo, ta renmen rantre nan peyi yo. Men ou konn sa k pase? Bandi a kostim sa yo, Andre Michel, Nenel Cassy se pou yo monte anwo al pran yo. Bwa yo tout bwa kale m kontan sa polis nasyonal ap fè an ayiti m kontan fos fou kom tande w m apresye w mwen renmen w cheri bondye beni w ok mon amour de moi. Merci merci pou patisipasyon w ma chérie sa fè plezi. Ok bebe bye bye cheri. Dakò. Allo bonsoir. Allo. Madame Fouco, salut. Koman ou ye, koman la vie a ye frè mwen? Ah, nèg ap reflechi, nèg ap panse sa kap pase dans le monde. Sa fè plezi, koman, koman bwa kale ap frape bò lakay ou? Bon, kotem ye la pou le moman aktyèl, mwen Arizona e non profite salye tou lè fanago nasyonal ki byen ak nou, ki fè vibrasyon dans la communauté haïtienne tou senpleman. E non depi Arizona tou senpleman n ap swiv emisyon an, an patikilyè nou toujou ap swiv ou e nou pa janm gen chans pou nou antre nan emisyon ou nou patisipe ladan l. E sèl sa nou ta bezwen dapre lide a ou t ap pase la n ap tande tou senpleman nou ta renmen premye moun pou yo ta pase pran pou Léomar antre nan penitansye yo pral pran Dimitera. Dezyèmman, kòm Léon Charles gen pou l sòti, l ap pase pran Léon Charles. Si Guetho nan men lapolis, rantre nan prizon an pap fasil. Non, sa twò piti pou Ayisyen fè. Depi se moun ki enpeche peyi a mache, kote l ye a sa ap vini pran l. Twazyèmman, y ap pase pran Mèt André Michel. Katriyèmman, y ap pase pran Dan Kato. Senkyèmman, y ap pase pran Youri Latortue. Sizyèmman, bon twòp, pèp la ap bay rès la, kite m kite rezève rès la mete l nan kafetyè, kafe a ap konpoze, e n a pran yon ti degout tanzantan, n a pran yon ti kiyè nonk yo ap Kit on mesaj pou lapolis frè m anvan w ale, yon mesaj pou lapolis nasyonal. Sèl sa n ap di lapolis, pran prekosyon senpleman, avèk gen anpil toutè ki bò kote w ki nan gong nan k ap bay enfòmasyon dèyè nou menm, ou wè sa yo fè la, yo boule machin polisye a, tou senpleman pou yo pran anpil prekosyon, gen trèt ki nan mitan yo tou ki nan bwa kale a, ki pa avè yo san pou san, kòm nan didan yo pa ka di non, yo pa ka pa ale, men y a ale kontre yo menm. Fò yo pridan avèk anpil ladan yo ki nan gong nan ansanm avèk yo, ki pote zam, k ap patisipe, k ap miltipliye zam bay tout lòt gong, tout ganstè yo nèt an jeneral. Ou wè sa k ap pase la aktyèlman la a Luckson, ou wè sa Youri ap pot zam ale. Ou konnen sa Profane te fè. nan latibonit ti tivè de latibonit tou senpleman eseye jere sa youri pa kite youri pa kite youri ankò pa kite youri ankò pa bliye ke Gracia Delva yo te pale de li menm dil nan zam nan men li tou se kòb li konn bay li pa bay zam yo gen pou yo fè Gracia Delva sèlman poul temwanye Li pa janm bay zam men se kob li konn bay poukisal konn bay kob la mèsi anpil. Mèsi mèsi pou patisipasyon fanmi se te yon plezi na pran lot zanmi alo bonswa alo dezole nou pèdi zanmi sa alo bonswa alo bonswa alo alo bonswa koman ou ye. M pa plu mal non. Koman la vi a ye? Ah bwa kale, bwa kale pi red. Ah pa gen kanpe non, pa gen kanpe ditou. E m mande, m voye yon gwo kout chapo pou lapolis yo. Kontinye fwape. Sa va ok. Mèsi pou mesaj la. Paske m vle al nan peyi m. Amen. Nou ta renmen sa e nou vle sa. N ap pran yon lòt zanmi. Mèsi pou patisipasyon w bèl madam. Ok cheri. Alo bonswa. Alo bonswa. Kòman ou ye gwo papi? Kòman lavi a ye? Mwen trè. Wi. Sa fè plezi. Ki kote wap koute nou? Map tann, map tande w la a New York. Sa fè plezi. Kòman bwa kale ap frape bò lakay ou? Mwen m pa la, m pa gen moun ki lakay ki ladan yo pase m pa. Alo bonswa. Alo bonswa Fouco. Kòman lavi a ye? Kòman fanmi an ye? Ah Ahh fanmi an bèl map tann ou nan North Miami Florida Sa fè ok plezi sa fè plezi. Wi fouco mwen ak madanm mwen nou renmen w anpil ok fouco Sa so mèsi bokou. ou konn kiyès m ta renmen pran bwa kale a Di m non. gen Youri Latortue Don Mhm Kato mhm Andre Michel mhm. Neel Cassy avèk tout kolonn vòlè l parèy yo m ta renmen nèg la e Alo se fouco? O wi se fouco mesye nwèl kòman lavi a ye? Bon lavi a pa pli mal lavi a trè byen. Tout bagay ok? Tout bagay ok map tande depi Orlando la men gen yon bagay mwen vle fè pase nèg nèg pou yo ta bagay yo se nèg nèg Gang yo menm poukisa ap pran nèg ki konn ba yo zam yo avan pou yo ta ba yo bwa kale apre sa yo ta pran ba kale pa yo. Ebyen se yo jwenn se yo jwenn anvan se yo k pi pre nap ba yo l nou pa ka kite youn moun nou pa ka sak devan nou an nap elimine l anvan mèsi pou patisipasyon w fanmi. Baye yo tout nèt ou konprann pou yo ta pran. Dakò dakò fanmi. Ok ok. Allo bonswa. Alo. Alo. Bonswa fanmi kòman ou ye ki kote wap koute nou. Map koute ou miami florida. Sa fè plezi. Ok. Kòman bwa kale ap frape bò lakay ou kòman ou wè mouvman an di nou. Fon ti bese volim TV ki kote ou la silvouplè. Mwen renmen bwa kale a men l poko pase nan zòn lakay mwen fòl pase. Nan ki zòn ou soti nan peyi Dayiti? Nan zòn Senmak. Oh! Moun Senmak silvouplè mobilize, mobilize paske gon sitwayen la a ki bezwen Bwa Kale a fon pase, pase nou konnen gen 2 baz gang nan Latibonit k ap bay pwoblèm ki se Gran Grif ansanm avèk Kokorat San Ras. Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Ok. Alo, bonswa. Alo. Bonswa trè chè, kòman la vi a ye? An fòm Fouco. Ki kote wap koute nou? New York. Bon, m son sipòtè depi lontan Fouco. Sa fè plezi. E, e, sou nèg, sou nèg ki te kòmanse yo, André Michel, Bon gato se kip sa wi e yo knex wi nenel cassy wi la tortue e ou konnen yo fouco ou konnen yo. Mèsi pou patisipasyon fanmi. Ok. Allo bonsoir. Allo. Alo. Bonswa trè chè kòman la vi a e fon ti bese volim ti vi kote w la. Ok map desann li. Alo fouco. Alo bonswa kòman la vi a e. La vi a trè trè byen gras a Dye. Nou kontan sa. Nou kontan sa. Nan ki zòn ou soti an Ayiti? soti de Jakmèl. Oh sa fè plezi e kòman kòman ou santi mouvman bwa kale a pandan dènye moman yo la nan peyi dayiti kisa ou panse? Mouvman bwa kale a se yon bèl mouvman ke li ye men pwoblèm ki poze anpil ayisyen poko kap konprann kòman bwa kale a kòmanse. Lè w gad byen, gwo chèf yo ki nan Ayiti, yo kòmanse bwa kale a yo menm sou prezidan Jovenel. E kounye a la, se ti vakabon yo k ap desann, k ap fè mechanste sou pèp la. So sa pou n fè nou menm, se pou n al kòmanse sou yo avan, apre n ap desann sou pèp la. Toutan nou poko fè sa, anyen p ap mache. Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Ok sa fè m plezi ok bye bye. Dakò. Allo bonswa. Bonswa. Bonswa kòman w ye fanmi èske tout bagay ok. Fouco cheri tout bagay ok. Kòman bwa kale ap frape bò ka. I feel very lucky today. Ahh mwen pi fò yo tou. Kòman bwa kale ap frape bò la nan zòn bò lakay ou kòman w santi kòman w santi mouvman. Bwa kale a la li trè cho la. Ou santi li cho wi. Cho. Li gen anpil pikliz ladann la. Ayayay gen Bondye. Ayayay gen Bondye. M paka tann kilè yo pou repran mesye m yo anwo a. Ayayay yap vini. Nap pale de André Michel. Nap vini. Don Kato. Nap pran nèg yo. Nenel Cassy m ta renmen ba yo bon ti bwa kale pou yo pa janm fè sa ankò. Alelouya gen Bondye. Mèsi pou patisipasyon w fanmi m. Ok fouco mèsi bokou. Dakò. Alo bonswa. Alo. Kòman w ye bèl mesye? Oh nou byen wi. Fouco kòman w ye cheri a? Nou trè trè byen kòman lavi a ye? Adje! M gen pou m soti lakay mwen a pye. M desann, m ale nan braskri nasyonal. Pou m bwè, m bwè, m bwè, m bwè, m bwè. Pou m wè kote yo ap fè tafya epi m ap bwè pèp ayisyen. Sa vle di lè m fin bwè m pa ka met nan bouch mwen ankò. M pa konn si se nan anbilans yo ap vin chèche m, sa pa gade m. Men de tout fason fò m bwè. Hoo! Non, fò m bwè pèp ayisyen. Nou gon lòt zanmi n ap di alo bonsoir. Alo? Alo bonsoir? Alo? Alo bonsoir madame. Alo bonsoir? Bèl madame kòman w ye, kòman lavi a ye? Ebyen nou la nap lite avek jezi kijan w ye madam fouco. Ou trè byen gras a Dye. Koman w konprann mouvman bwa kale a ki mesaj ou gen pou lapolis? Bon Mesaj mwen gen pou lapolis mwen ta renmen pou Ariel Henry pran pye bwa kale tou paske se li menm ak Martelly m ta renmen pou pran premye bwa kale yo bon nap pran ti sou kote yo labri a nou paka pran l nan mitan nap pran l sou kote nap rive nan Exactement. mitan kanmenm Bondye kapab Exactement. ok Alelouya Hum Gwo Noël mon. kozo di la. Amen sè mwen Bondye beni w. Ou menm tou madame Fouco merci anpil bye. D'accord allo bonsoir allo. Allo bonsoir. Bonsoir gros mesye koman lavi a ye. Bon pa two pli mal fouco kijan ou ye. Nou trè byen gras a Dye ki mesaj ou gen pou lapolis e Koman ou santi bwa kale a. Machè bwa kale a manke piman. Ok, wap pot on ti piman ti zwezo pou nou? Sim te an Ayiti monchè m tap la nan bwa kale a tou men polis yo ap fè bon travay an Ayiti avèk pèp nou an. Alelouya. Kap veye pou nou Fouco. Amen. Avan tou fòm diw bon travay ke wap fè pou pèp la pou ouvè zye pèp la pou fè nou konnen kisa kap fèt nan peyi dayiti Pase kote nou ye la a, nou santi nou ta renmen al Ayiti, nou pa kapab ale. Men n ap travay pou nou kapab ede dèyè a. Alelouya! Bra kale nan Vilaj de Dye, nou mande pou pèp la avèk polis yo. Nou mande pou pèp la toupatou nan peyi Dayiti, non sèlman Pòtoprens, an pwovens, pou bra kale a kapab mache sou gwo zotobre yo, nèg ki sou do mòn yo anlè a. Ou konn kiyès m ap pale. Efektivman. Solèy la boule yo. Nou mande Aristide. Se misye ki Se li met vini avek sa ki rele mesye bandi yo. Nou mande pou Nenel Cassy. Nou mande ti tonton kout la. Ou konn kiyes map pale. Sa sanble a chat la. Nou mande tou pou Dan Kato. Ou konprann mesye sa yo fok bwa kale a pase lakay yo pase si bwa kale a pa pase la nap toujou gen menm pwoblèm sa yo rekomanse ankò Mèsi nan pou peyi dayiti. patisipasyon w fanmi, sa fè plezi. Mèsi bokou madam, pote byen. Dakò. Se Mes nèg sa yo tèlman gen moun kap priye pou yo. Non, gen de moun lè yo mouri nan peyi Dayiti, franchman map mande ki mò k touye yo? Nèg yo tèlman fè peyi a mal, yo tèlman gen priyè dèyè yo. Aktyèlman la pèp ayisyen, m ap enfòme ou, sa k ap pase nan baz bandi yo se pou yon ti koze ki piti. Anpil bandi sove kite baz yo. Ti bandi ki rete bò kote chèf la depi telefòn nan sone chèf la gade w. Abòne paske fòk ke platfòm nan rive a 1 milyon subscriber. Nou se tout ayisyen konekte. Pa bò isit, nou defann Ayiti. Pa bò isit, nap batay pou jistis sosyal. Pa bò isit, nou ede ou konprann ke ou gen dwa pou viv. Ou gen dwa a ledikasyon, ou gen dwa a la sante. Pandan ke nap fè kè ou kontan, men nou ankouraje w tou pran responsabilite w, sispann plenyen, sispann kwè nan lòt peyi kap vin retire peyi Dayiti nan sa l ye a, se nou menm ki pou pran responsabilite nou pou n mete sekirite andedan peyi nou. Alo, bonswa! Bonswa, bonswa! Kòman lavi a ye? Ebyen lavi a la frape koman nou ye. Nou trè byen kòman bwa kale ap bouje bò lakay ou frè mwen. Anmwee bwa kale a la so pou mwen pou bò kote m sòti mwen m sòti senmak nou poko pran bwa kale a la tèlman non paske senmak ki lòt di ou konprann. Sa vle di ou anvi yon bwa kale wap ret tann yon bwa kale. Bon definitivman polisye yo ap fon travay kolosal anba a m kapab. Bon travay ou kapab di jen nan mouda l ye. Sa m ta vle pase pou polisye yo la, mesaj m vle pase pou polisye yo, m ta renmen ke pou nou menm ki pa bò isit, n ap viv aletranje, e dè zane e dè zane nou pa ka antre lakay nou, m ta renmen yon gofundme, m ta renmen yon gofundme pou polisye yo la, pou nou ta met tèt ansanm, whatever 5, 10, 20, 30. Nou fè yon bon fanmi antre nou men Opolis yo ap byen manje byen bwè nan moman bwa kale sa a la. Humm se ekstèmeman enpòtan. Mèsi pou patisipasyon ou fanmi. Ebyen mèsi, mèsi poukom ou tande mwen m trè m trè kontan sa. Dakò. Alo bonswa? Alo bonswa? Wi alo bonswa fouco. Kòman kòman lavi a ye kòman fanmi an ye pale ansanm avèk nou kòman bwa kale ap frape ki mesaj ou pou lapolis. Men se ozetazini m ye fouco gon bagay ki trè enpòtan m bezwen pataje ansanm avè w ok e nou bezwen fè yon petisyon ozetazini kanada an frans paske Fòk nou menm Ozetazini pou nou kanpe, an Kanada, an Frans pou nou fè yon petisyon kont nèg sa yo pou yo kite peyi an pou yo tounen bak Ayiti. A tout fanm yo nèt. Efektivman. Mèsi pou patisipasyon w fanmi. Se sa pou nou fè, se sa pou nou fè. E mwen ta renmen w ta branche sou sa trè enpòtan pli vit ke posib. Egzakteman. Dakò, pa gen pwoblèm. Nap avanse. Bon, mèsi. Dakò. Alo, bonswa. Alo. Alo, bonswa. Kòman ou ye? Kòman lavi a ye? Ki kote w'ap koute nou? Mwen koute w New York. Waw! Kòman ou santi lapolis ap fè travay la e ki mesaj ou pou popilasyon ayisyèn nan? Bon, mesaj mwen pou popilasyon ayisyèn nan, mwen lapolis mwen swete mwen di yon gwo mèsi avèk lapolis pou bèl travay y'ap fè. Gen yon moun ki fè ide mwen panse pou lapolis ta byen manje avèk yon seri lòt bagay. Alo? Wi, mwen la wi. Ok. Men sa m ta renmen si bandi piti yo yo te kab touye yo men nou nap bezwen moun pou netwaye ayiti kouwè nèg gwo chabrak yo se arete pou y arete yo pou yo kite yo la lè nou fin sèvi avèk ti bandi yo epi pou y al klin lari a ban nou. Ah se trè zenpòtan, trè trè zenpòtan Mèsi bokou pou patisipasyon. Ok mete chèn nan pye yo fè yal travay pou yal klin lari yo kite sal konsa. Exactly mèsi pou patisipasyon fanmi fè yal travay nan wout. Pa gen pwoblèm pase yon bòn rantre midi. Dakò love you too baby. Alright. Allo bonsoir. Allo. Wi alo bonsoir. Kòman ou ye bèl gason kòman lavi a ye. Nou trè byen nou trè byen wè m renmen tande w anpil wi la mwen se yon oditè ki renmen tande w. Sa fè plezi. Kòman bwa kale ap frape bò kote w? Ebyen m te m trè kontan wi jan lap mache a wi la paske bò lakay mwen la mwen mwen paske mwen se moun Gonayiv map koute w depi Florida la. Ahaha monchè jodi a ou jwenn gras ou ou jwenn gras ou. Yaya yon dia vin gras wè m kontan anpil la m mande pou. Lapli a tonbe nan jaden w wi jodia la a. Yaya sa fè anpil plezi m ta anvi pou sa toujou kontinye fèt paske nèg sa yo twò mechan. Alelouya ge Bondye orevwa fanmi. Dakò dakò mèsi anpil. Dakò. Gon seri de nèg Lè nou kenbe yo nan bwa kale gwo towo yo paka al yon sèl kou non atò nou rive depoze lapat son nèg ki vòlè lajan peyi a ki fè chimen kwochi ansanm avèk lajan petro karibe non pèp ayisyen fòn fè nèg sa plante vale latibonit ba nou fòn pran nèg sa frè se sè byeneme depi se kantite wout ki kraze nou fèl travay fè wout Lè n bezwen fè kay n al chèche, nou pa peye yo non, pou n fè yo konstwi kay pou pèp la. N ap konstwi lopital moun sa sipoze la pou ap bwote mòtye voye anlè. An n fè yo travay nòmalman. Aa lapli fin tonbe sezon siklòn ou ba yo manchèt pou y al koupe bwa epi gade nou fè yo plante latè ba ou. Nou pa ka retire yo konsa konsa gwo vòlè yo. Alo bonswa. Alo bonswa. Koman lavi a ye bèl gason. Bese volim bese volim televizyon ki kote ou. Ya paske m se nèg ayisyen m ap koute w la sa te fè plezi pou mwen menm m tèlman kontan m wè travay Miskaden ap fè m voye yon gwo kout chapo pou Miskaden Fouco. Sa fè plezi. Thank you. Dakò fanmi. Ya. Alo bonswa. Bonswa Fouco. Kòman kòman w ye garson. M nan fòm m la nan ap gade. E bwa kale a ki fè w poze konsa an. Mon Cher. Sa bon antouka avan fòm felisite w. Paske se jan de moun ki gen kouraj sa yo ke nou bezwen nan peyi a pou ki denonse nèg kap fè peyi a mache nan labou santi sa kot peyi a ye a. Mwen menm m ka di sa klè paske map viv deyò m paka antre lakay mwen. Ou pa ka menm al wè fanmi mwen. E fason ke mwen menm jounen jodi a yon bagay ki fè m mal pou m ap gade bisantnè, bisantnè etranje konn ap antre vin fè foto sou bisantnè pou André Michel, pou Magalie Michel, pou Steven Benoît, pou Youri Latortue, pou nèg sa yo. M ta swete ke pèp la li pase nèg sa yo yon bwa kale. Paske jounen jodi a si n ap soufri Se menm nèg sa yo ki swadizan ki soti nan mas la ki mete nou kote nou ye a. Antouka se felisitasyon, an nou bat pou nou wè si na jwenn moun ki kapab ede nou rive kote nou bezwen rive a. Paske moun swadizan ki di yo se zanmi nou yo, se yo menm menm ankò k ap krache nan manje ke y ap ban nou an. E jounen jodi a, son bagay mwen toujou di, e menm si nou menm n ap soufri, men m pa janm wont pou m di ke m se Ayisyen, paske nou son gran pèp. Nou son gran pèp. Men, an efè, se felisitasyon. Men m ap priye an gras ke nan tout peyi Dayiti, pou Bwa Kale a li leve yon jou pou tout moun pran lari pou ke yo chase mechan sa yo ke yo mete yo deyò paske m tap santi m kontan e sa tap fè m byen pou m wè m kap pran avyon pou m tounen lakay mwen e petèt pil pakèt salòp sanwont yo sa sa ki di yo se fanmiy Petion ke yo ye a ke pou yo ta jwenn nan bra kale a tou paske li tap fè nou byen anpil anpil ebyen fouco kenbe rèd pa moli. Mèsi pou patisipasyon. Mesye se bagay e bagay ki tap bèl mesye pou wap gade senatè youri kap pike diri nan latibonit eeii pou gade andre michel kap plante pwa jakmel Pou gade lanbè kap plante patat andeyo non gen de nèg pèp ayisyen nou paka voye yo ale rapid fòk yo rete pou yo travay eh pou ap gade yon seri de ti vòlè nan peyi a kap plante kann se tap bèl bagay nèg tout la sent jounen kap pale w de ensekirite ensekirite yo. Ou fè yo ap viv ensekirite a pandan yo menm yo nan ensekirite. Ala traka pou lave kay te. Allo bonsoir. Fouco bonsoir koman w ye cheri. Koman w ye mesye Filius koman lavi a ye. Ah m apèn rantre la tou cho tou bouke telefòn mwen m brase pou m jwenn kote w live la mwen pou m kapab branche. Sa fè plezi. Koman bwa kale a ap frape nan peyi dayiti koman w pran nouvèl yo. Bon pèmèt mwen diw sa jiskaprezan m pako ka sa ou konn sak fè m pako ka satisfè paske bwa kale a e pa nèg ki nan mas yo ki met tèt yo la toutotan bwa kale a pako rive sou youri latòti li pako rive sou sou kòman vòlè yo rele kap dirije a aryèl oubyen jan l rele a li pako rive sou mateli Li pako rive sou From Elbe, Bwa Kale a pako mache. Ou konn sak fè sa? Paske nou tout nèg sa yo enplike nan touye Jovenel e jodi a se yo kap dirije n. Se pou kòmsi ou menm ki edike, ki fini etid ou kap fè sa wap fè la jodi an, epi yo pran yon moun ki fè elemantè 1 pou preparatwa 2, Yo mennen l vin bò dikte. Non, sa pa ka fèt konsa. Nou bouke atò. Men Youri Latortue gen yon kay toupre l nan Labo Karaton. Li pa ka vin ladan l. Yon gwo bilding, li pa ka vin ladan l. Pran kòb peyi a, vin achte kay. Oke? Ariel Henry la a, li gen frè l ak tout manman l la a nan Florida toupre m nan. Ou konprann? Pran kòb peyi a, vin la a vin fè byen nan peyi blan sepandan ayisyen li menm y ap achte zam ba jèn nan yo pa ba yo libè yo ba yo zam epi ok m tande jounalis machann mikwo yo tou m pa tande yo mande sa pou yo non men sik lè pèp la ap bay ba yo tou. Ok Antoulaka cheri m konnen pa sèlman kap pale gen lòt moun kap rele tou map kite ligne lan men m mande pèp ayisyen nou son gran pèp yo di divize avèk lajan yo mele pou pa janm anyen men yo fèl bay nan map sonje map fèm sonje pèp ayisyen nou se premye pèp nwa pran endepandans lè n tap pran endepandans se yo ki te leve sòt tè dèbè. Alo bonswa. Alo bonswa fouco. Koman la vi a ye. Tre byen gras a Dye. Dako ki kote wap koute nou. Map tande ou depi Los Angeles California mwen se yon fanatik fawouch fouco. Aah hehehe koman le bwa kale ap danse bò lakay ou garçon. Bon map voye yon gwo kout chapo bay la polis la pou yon gwo travay ki ap fè nan nan peyi a donk e mwen gen yon gran lis ke mwen ta renmen bwa kale a pase bò kote yo lè w pran le ka de Youri Latòti avèk zanmi l lan Lanbè pase pran Nènèl Kasi Andre Michèl Martelly, donk yo an pakèt. Donk, m ap mande lapolis la avèk popilasyon an kontinye motive paske mwen ta renmen retounen nan peyi m. Mèsi Fouco, pase yon bòn jounen. Mèsi, mèsi pou patisipasyon ou fanmi. Dakò. Medam, madmwazèl e mesye, dam sa a k ap chante la a, donk nenpòt moun ki ka, ki ta. ki ta genyen kontak ansanm avè l, di l konsa tak 509 bezwen l pou yon misyon spesyal. Donk, di l rantre an kontak ansanm avè nou, se ekstrèmeman enpòtan. N ap resevwa yon lòt zanmi. Alo, bonswa. Alo. Bonswa. Bonswa, kòman w ye? Nou anfòm, e ou menm? Nou anfòm gras a Dye. Alò, tak 509 gen yon pwojè pou li. Lè m di misyon pou moun pa panse se nenpòt misyon. Nou anfòm gras a Dye fanmi, kòman lavi a ye? Ebyen bon, nou trè byen, n ap gade. Bon mwen menm, m gen lè pèdi live la oubyen m nan live la? Èske m nan live la oubyen m pèdi live la? Ou nan live la gason, kòman bwa kale a ap frape, èske l merite ti piman? Pouko, pouko mwen menm mwen se yon fanatik malad, malad, malad, malad. Sa fè plezi. Rive jwenn tèt yo, tèt pansan yo bwa kale a bezwen jwenn yo. Nap panse pou yo nap pran la. Paske peyi a nèg sa yo fè peyi a twòp mal. Efektivman nap pran labouyas sou kote gason. Moun sa yo fè peyi a twòp mal. Nou menm ki jèn kap evolye nan peyi a nou paka pati nou paka nou gen dwa kite peyi pou na viv deyò nap gade nap kriye deyò nou paka gade peyi a pa bon. Se pou nèg sa yo pran bwa kale pa yo tou. Exactement. Mèsi pou patisipasyon ou. Yo vin kache pitit yo, madanm yo nan isit Ozetazini epi kounye la men menm pèp la men menm menm ap mouri nan yon peyi se pou yo pran bra kale yo. Mezanmi mwen menm tou m tou pwofite emisyon w lan paske m pa ka pase. M tou pwofite emisyon w lan pou m salye Infroberto. Infroberto kap fon travay gade travay sa yo twòp twòp twòp. N ap resevwa yon dènye zanmi. Men jistavan medam matmwazèl e mesye ou menm ki ta renmen ki gen volonte New York Valley Stream New York Ok M kwè Bwa Kale a se remèd pou ranje peyi Dayiti. Non sèlman dirijan yo, men tout administrasyon yo. Fò nou fè l a la manyè de San Salvador. Tout moun ki nan administrasyon kowonpi nan tout administrasyon. Ou konprann? De jij, majistra, tout kowonpi yo. Merite bwa kale sak merite bwa kale yo pou yo pran bwa kale rès yo pou yal ede netwaye peyi a efektivman yes monchè salut wap pou bon travay ensi ke enfo bertho ensi ke cossy check and love monchè bon travay ak tout moun. Ki vle Haiti avanse. Mèsi fanmi, mèsi pou patisipasyon. Babay. Alo bonswa. Donk dezole nou pèdi zanmi sa se te dènye zanmi nou tap resevwa nan emisyon an aswè a. Donk mèdam matmwazèl e mèsye pa bliye. Ou menm ki fè pati, ki se yon fanatik tak 509 ki ta renmen fè tak 509 jwenn yon milyon abòne pou nou kontinye avanse ak travay la puiske pa bor isit se tout ayisyen konekte, pa bor isit ou defoule w, ou jwenn konsèy pou avanse e non sèlman sa tou Nou pa gen tan pou nou dekouraje moun men nou pouse w nou di w ann avanse paske peyi nou se pou nou pyès moun pa ka vin mete lekòl pou nou pyès moun pap vin met manje pou nou pyès moun pap vin met sekirite se responsabilite pa nou mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon donk felisitasyon bravo ansanm avèk moun gonayiv donk frè se sè byeneme. jan ke wap gade ti video sa la a, se kantite katouch lapolis jwenn nan men 4 mesye yo. Gade byen, kantite katouch lapolis ranmase jodi a sèlman, kantite katouch. Gade kantite katouch lapolis jwenn nan men 4 bandi. Donk mesye yo byen jwenn Bwa Kale a, jounen jodi a lapli a byen tonbe nan Gonayiv. Popilasyon an kontinye mobilize, kontinye file manchèt ou. Donk, lè ke nou fin pran mesye sa yo ki t ap travèse, k pral pote bal la nou lòt baz, ebyen moun ki pèmèt katouch sa yo rive sou teritwa a, fòk nou rive sou yo tou. Bwa kale a pa ka pran nèg a sapat sèlman, fò n kòmanse panse pou nèg a kravat yo. Paske nou konnen labouyi a cho se vre, ensekirite a cho l gen gwo towo dèyè l, men nou konnen ak pasyans n ap jwenn trip foumi. Kontinye priye pou lapolis, paske nou konnen sitiyasyon an difisil pou yo. Nou konnen gen anpil gwo chabrak ki pa ta renmen yo arive gen viktwa sou bandi yo, paske si lapolis gen viktwa sou bandi yo, yo ap repran konfyans, yo ap santi yo fò e yo pa bezwen sa. Ebyen popilasyon an kote lapolis fin ti yon grenn katouch yon bandi tonbe, pa kite l pase 2, pran manchèt ou fin fè rès travay la. Non pa m se Foucault. Mwen te kontan patisipe ansanm avè w nan emisyon sila. Randevou kase demen maten 6 zè pou jounal Tout Ayisyen Konekte. Mwen renmen w anpil e pa bliye ekri sou 305 731 67 42 donk pou ke ou fè pati de gwoup vip ki ta renmen platfòm tak 509 rive ansanm avèk yon milyon subscriber mwah bizou bizou mwen renmen nou tout ke Bondye ki bay lavi a pwoteje w